Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon jodi a se dimanche dimanche 14 out 2022 nou trè kontan pou nou avèk ou sou chanel la kòm toujou nou konnen Mwen pran felisitasyon yo tankou yon siy dankourajman dè kote, men mwen pran yo tankou yon sòt degzòtasyon pou nou di, il fò avanse. Konpwone byen. Ebyen mèsi anpil, e tout moun ki nan Sendomeng, m konprann ke bagay la fè nou mal, euh, nou menm ki ap voye voice pou mwen, Paske un peu plus tard nou pral gen chans pou nou tande tout voice ke nou voye yo, voice ki soti depi la République Dominicaine. Antouka bagay la fè Ayisyen yo mal. Wi, m te toujou di nou sa paske lè nou pa gen peyi, n al nan lòt peyi e nou wè nou te kapab fè mye e se otorite nou yo ki pa a la hauteur, ben la nou di tèt nou waw. J'en ai marre. Antouka fò n di ke Brigad Entèvansyon nan sou komisarya Bon Repo li pwosede samdi 13 out 2022 an ak entèpelasyon yon sèten de Senka Jan Frank alyas Ti Rasta nan Wozanbè, yon lokalite nan Bon Repo. Yo ta sispèk li enplike nan omisid Dafne Joseph, madan doktè Eklezyas Noël, Asasina ki fèt nan lanwit 25 pou louvri 26 jiyè 2022 a nan Wozanbè. Arestasyon sa a fè suit ak lanmò Papito ensi koni mòtèlman blese semèn nan nan kad echanj de tir avèk lapolis. Yo te endekse li poutèt li patisipe nan krim krapile ki òkestre pa bò kote gang sila ki gen nan tèt li Patrick alyas. Patchouko Lapolis Nasyonal Dayiti ap chache. Gang sa a akize kòmkwa yo fè kidnaping, detounman kamyon ak asosyasyon malfetè. Fò n di ke dènyeman la a nèg yo pran yon kamyon, nou gen yon pwòch nou ki t ap kondui kamyon sila a, m kwè nèg yo mande yon sèten de swa 12 mil dola konsa, epi Dye swa louwe, Pwòch sila a li menm li te gentan lage pye l. Gen yon lòt operasyon lapolis mennen nan departeman du Centre nan lannwit jedi 11 pou louvri vandredi 12 out 2022. Entèpelasyon sa pèmèt yo arete 5 prezime bandi manb aktif 400 Mawozo nan Mirbalè notaman nan lokalite Trianon, seksyon kominal Gran Boukan. Pnh la apreyande yon sèten de Lochard. Hermon ki gen 29 lane ansanm avèk Mercidieu Lochard alyas Jerry 38 lane tou 2 se moun Bon Repo nan Kwadèboukè alò ke genyen Kenold Edner ki li menm gen 38 lane natif Trianon. Ebyen se li menm ki te mete kay a dispozisyon prezime bandi sa yo pou te kapab eberje yo. Yon lòt kote nan lokalite Foncheval, gen yon operasyon lapolis ki pèmèt yo arete Mathieu Peterson alyas Johnny 26 lane ak Petit Homme Ismayson 20 lane pou enplikasyon prezime yo nan kidnaping, vòl ame ame, asosyasyon malfetè. Aktivman rechèche par lapolis, endividi sa yo enplike nan anlèvman sitwayen Antonio Jean pandan mwa jwen 2022. Lapolis nasyonal reyalize kout filè sa yo gras ak kolaborasyon popilasyon an e li pwofite pou envite tout moun pou pataje enfòmasyon avèk fòs de lòd yo yon mannyè pou kapab mete men nan kòlèt. anpil bandi. Antretan fòm di nou ke direksyon jeneral polis nasyonal la li egzòte tout moun bandi sezi kay yo pou kapab fè zak kriminèl ou byen byen yo ebyen pou kapab pote plent nan komisarya ki pi pre a sou la paj de la polis nasyonal deja gen yon ti video danons ki li menm an sirkulasyon. Nan kad ankèt ki mennen mardi. 9. Pou rive jedi 11 out 2022 pa bò kote SDPJ, DDC, sou asasina Madam Saintyl Anicy, di Madan Nènè, lapolis nan vil Tomasik apreyande 2 endividi pou prezime enplikasyon yo nan zafè sila. Se Jeff Thomas ki jwenn arestasyon l alaswit yon manda damne ki emèt kont li. Li ta sanse ko-abite avèk Madam Saintil Anicie kote yo jwenn kò li boule lakay li lendi 2 me 2022. André Widph, 52 lane, orijinè Tomasik, ki li menm Jeff Thomas denonse kòm youn nan moun ki ta sanse patisipe nan krim odye sila. Yon lòt kote, toujou nan Tomasik, genyen Jetro Gauthier, 59 lane, orijinè dezyèm seksyon Mamon lokalite Las Gwamm, Ebyen li menm tou li jwenn arestasyon li pou prezime otè asasina Marie Joseph orijinè Bòkbanik. Pou kouwè li la, tout moun sa yo plase nan gad a vu an atandan swit jidisyè yo. Lapolis toujou an aksyon, enfòme pa rapò ak prezans plizyè sispèk manm gang ki nan Pòtoprens. Lapolis mennen mèkredi 10 out 2022 an yon operasyon nan. Oliv, yon lokalite de sous, premyè seksyon Leyogàn, e sa pèmèt ke yo poze lapat sou 9 endividi. Nan telefòn pòtab plizyè nan yo, fòs lòd yo revele sèten endis tankou non Izo 5 segond ki ta fè konprann yo ta afilye ak òganizasyon kriminèl sila ki ap anlve epi tou asasinen inosan notaman sou wout nasyonal nimewo 2 a nan nivo Matisan. 9 endividi sa yo ki jwenn arestasyon yo, transfere nan sèvis departemantal polis jidisyè nan kad envestigasyon ki dwe mennen pou konprann rezon prezans yo nan komin Leyogàn. Lapolis nasyonal Dayiti, yon lòt kote, salye kolaborasyon popilasyon an e ankouraje l pou kapab kontinye enfòme fòs lòd yo pa rapò ak tout prezans sispèk nan katye yo. Gen anpil dosye, gen anpil dosye pou m di nou ke e nou pral fè yon ti pase sou kesyon Sendomeng lan men pa bliye ke ou menm ki voye voice an pe pli ta ou pral gen chans pou kapab tande vwa ou. Tande byen sa m pral di nou an la. Isit nan peyi Dayiti e gon pwovèb m kwè k di waw gade kòman m bliye pwovèb la. Si pa gen sitirè pa gen vòlè. Eske nou konnen si pat gen tout sitirè sa yo nan peyi dayiti bandi yo patap pwisan konsa men gen sitirè bandi yo pwisan sa vle di m gen enpresyon ke genlè chak gwo bandi dan la repiblik gon w nèg ki kapab voye tè tyè nan tèt yo sa vle di pou di yo men kilè pou aji men kilè pou pa aji paske m paka konprann ekoute si n ta kapab fè fwa. ak deklarasyon Mèt Caleb Jean Baptiste nan emisyon Maten Deba, ebyen m ta kapab di imedyatman ou tande sa, si se vre, sa va vou done fwa dan l do. Paske, dapre sa l di a, se ke Vitelòm ta sanble yon nèg ki gen anpil bra politik dèyè l. Koute sa. Nèg yo te, John Joël Joseph te rele m, Senatè John Joël Joseph. Nenel Cassy te rele m avèk yon lòt moun. Yo te di m, gon moun yo, yo met yon manda damne dèyè l, pou mwen fè, yo pa di m avi de rechèch non, pou mwen fè yon aksyon pou nou leve manda damne a. M di kòman l rele? Yo di m, Innocent Vitelhomme. Kiyès ou di k te rele w? John Joel Joseph Senatè, Nenel Cassy te rele m. Mwen di l, ok. Men kòm mwen te gen anpil moun nan prizon, mwen te chwazi bay priyorite avèk moun ki nan prizon paske misye se te yon moun ki te lib. Li pa t konn afè tout pil bagay sa a. M di ok. Tande wi, pou nou byen konprann kou nèg yo panse yo te ka jwe sou mwen Caleb Jean Baptiste. Epi, mwen fin pa m enterese. On lè, pandan m ap tande radyo Zenith, ekskize m site non radyo an, m tande avoka ap rele, John Joel Joseph ap rele, lòt moun ap rele, Oh nou pral arete yon sitwayen onèt ki kanpe sou barikad li e nèg ay barikat li lap jere vitelòm ap jere barikad li m tande dcpj pral aretel kiyès ki te nan operasyon sa pou listwa e pou laverite alepòk lafontan e pa premyè premyè vèsyon an wi jak lafontan wè se li ki te komisè ki tap al mennen operasyon an te gen jij e delma fleri ki te nan operasyon an te genyen dcpj ki te fon bon operasyon miskle pou yo te al arete vitelòm ok Ebyen mwen diw tout nèg yo ap rele John Joe. A tout nèg SDP ap rele, nèg a sou barikad li. A te nan emisyon, on gran emisyon ki te gen anpil ekout. Mhm. Nèg la sou barikad li, m tande de se vijwa la te vite lòm, sa pa pase. Mesye, radyo ap pran dife tèlman moun ap rele pou vite lòm. E pa bliye vite, m diw te deja mande m, m te fon aksyon pou m elimine yon manda. Ok. Ou sa Jude pa janm entèresem tou paske Vitelòm. Ou pat ko ou pat kòmanse pwosesis lan. Ditou. Menm yon fwa. Paske Vitelòm li te li te sou zòn Tòsèl. Taba se mèt e Palvin Fizema ki te plis jere zòn sa yo. Ok. Pou militan politik. Fòk gon gwo entèvansyon ki pou fèt ki ta depase kèt lòt moun. Ok. Mwen menm pou m ta rive met pye pa m atè nan zòn sa yo. Men gen de ti bagay lòt moun, m panse lòt moun nan komit nan blòk avoka a, jis jere sa. Men li te Mèt Palvin ki te nan tèt k ap jere zòn sa yo. Palvin fils Zema. Ebyen tande wi! Sa vin pase. Sa pra, sa pa pran anpil tan. Sa pa pran anpil tan non. Yo vin arete Vitelòm. Pou enfòmasyon w. Ok. Wè vi, derechèch sa yo te arete Vitelòm sou li. A pi derechèch jodi an nou tande k ap fè pale anpil la. Yo te arete l sou li? Wi yo te arete Vitelòm sou li. Vitelòm poko menm rive nan komisarya Petyonvil, nan menm antre nan gadavi, Avoka al pranl. M pap site non avoka a pa respè. Nèg politik sa yo sektè demokratik rele responsab komisarya petyonvil lan yo libere vitelòm yo libere vitelòm mwen di nèg yo si yo pa poze map fè dcpj mayo gen nou konnen mesye mwen m pa konn pale manti nou wèm m fè anpil silans m pran bal mwen ofon menas m poze m bagay yo fè libere vitelòm men pa bliye vitelòm nèg yo konn anndan simetyè a. Ki simetyè? Simetyè kote taba an ba. Tòsèl m pa konn ki simetyè. M pa konn egzakteman. Vitelòm a ekip li ap mete. Ap mete barika. Ap mete mi pou yo. Sis ranje blòk la. Se vitelòm a ekip li ki te mete l. Sis ranje blòk ki te bloke wout la. Se vitelòm a ekip li ki te mete l. Ok. Kote yo te lè sa, yo te anndan simityè a. Anndan simityè a? Wi, yo te chita, yo tout nèt te chita. Vivan anndan simityè a? Yo te chita, Vitelòm t ap mete l pou yo deyò a. Ok oh. A vle di nèg yo kounya pa ka ba. Sa gen tout bagay sa yo la ya la. Nèg yo pa ka pran vitelòm yo pou yo ban mwen l. Vitelòm yo vitelòm yo li ye. Tande wi. Lè kounya yo libere vitelòm. Avoka al pran vitelòm. Tande wi. Nan komisarya petyonvil. M pa nan voye moute mwen menm. Nan komisarya petyonvil. Tout bagay fini. M pa janm tande pale de bagay konsa ankò. A mon gran etonman. Bon n ap fè yon ti travèse la an Repiblik Dominikèn. Fò m di nou ke mwen gen 2 bout videyo m pral pèmèt ke nou gade. 2 fam. Men medam sa yo yo parle d'or. Yo di nou ke menm lè nou ta bay Dominiken manje maten, midi e swa, Dominiken p ap janm renmen nou. E atann nou yon jou Kapab gen yon lòbèy an Repiblik Dominikèn e yo kapab menm pwovoke lòbèy sa a yon fason pou yo piye pi fò biznis Ayisyen. Paske Dominiken jalou, lè w al nan peyi l lè w ap fè siksè, w ap avanse, ebyen sa fè mal. E fò m di nou ke Nèg yo pran pretèks pou di ke se paske gon pakèt lajan sal ki sòti nan peyi Dayiti ki al envesti an Repiblik Dominikèn, enben se sak fè yo antre nan lojik sila. Ki lòte gwo peyi konsa Repiblik Dominikèn pou lajan sal pa vin envesti lakay ou? M pap defann ankenn vòlè, ankenn nèg ki kraze lajan nan peyi Dayiti pou al envesti an Repiblik Dominikèn. Bon mwen menm, m ta swete ke gen anpil lajan sal yo mennen ankèt sou yo epi otorite Dominikèn sezi byen sa yo. Depi yo wè yon nèg se lajan sal ki nan men w wal envesti an Repiblik Dominikèn, ke yo pran byen w. Lè sa w a panse pou w fè yon lòt bagay. Wè sa m te ka di nou, pa bay tout avwa nou sou tè dominiken an. Nasyon sa pa renmen ayisyen. Nenpòt jan moun pral vin di m, dominiken, dominiken pa renmen ayisyen, ou mèt tè yon ayisyen ki wouj, yon ayisyen ki nwa, yo pa renmen ayisyen an jeneral. Fòk nou ka admèt ke dominiken pa renmen ayisyen. Wè dominiken m pa konn si nan 5 an 10 an sonje m di nou sere videyo sa dominiken pou gen pou yo tèlman piye biznis ayisyen yo gen pou yo tèlman piye biznis ayisyen wi tankou satan jan granmoun yo konn di an nou pral di nou pral nan dyab men la pa bliye ke nou nan peyi yo nou pa legal e nou te toujou konnen ke yo pa vle wè nou on moun fè biznis Men asire w ke gen de envestisman se nan peyi w pou w ta fè l. Oubyen fon swiv. M ap tou di sa pou moun k ap vin envesti yo. Fon swiv anvan nou vin envesti de seri de kòb nan Sendomeng. Paske wè Dominiken tèlman trèt, son bagay grav. Dominiken pa renmen Ayisyen. Ditou. Dayè yon peyi, pou gon papye, ki tou pre avè w wi, son bann, son bann bagay, e se si yo pa menm vle ba ou l menm se kòb ou y ap manje. Ann di ke yo ta di konsa ke y ap legalize omwen 5 mil Ayisyen. Nou pa pral di 10 mil non. Ou menm ou ta. on postulant ou ta di bon ane sa m pa bon lòt ane map eseye ankò petèt ma jwenn papye m ma alèz nan peyi a depi ou lakay on moun li pa ba w chèz li kite w kanpe nèt ale moun sa pa bezwen ou lakay li li pa bezwen vizit li pa bezwen w dayè a nenpòt ki moman yap mete nou deyò depi le tan etan jan moun yo te konn di an dominiken ak ayisyen te toujou konn gen pwoblèm wè pandan 3 dènye ane sa yo bagay la anraje nèt e wè Guys, nou pap ka fè 2 desemi ap viv nan sitiyasyon sa ke nap viv avèk dominiken. Se swa nou fè kòlè nal lakay nou, nou met tèt nou ansanm, nou sispann nan bagay kidnapin, boule, rache, m pa konnen jan yo rele bagay la, rache tèt boule kay sa, paske nou pap ka fè 20 tan ankò ap viv nan sitiyasyon sa pou tout jèn depi ou fin desann bakaloreya se yon viza dominiken ki priyorite w. Sonje m di nou sa. Atansyon, veye nou a moun sa yo. Moun sa yo pa zanmi nou. E sa k fè wè lè yon Ayisyen ap di l pap ret kot Ayisyen isi a? Bagay sa a ban m pwoblèm anpil. Li ban m pwoblèm, li nève m anpil, li deranje m toujou. Hava Vaz, ret la pran kalòt la bò tèt. M pa tande ak gen moun fè tchuiip. Tout Ayisyen, hum! M te pale nou, sa pa gen plis ke 2 mwa m te di nou, nou tout Ayisyen ki pral kouri al envesti an Ayiti, jis jete tout bagay kouri an Ayiti, kite Ayiti. si n al Sendomeng kòm plan segondè nou, m te di nou Dominiken te gen plan pou nou. Youn nan rezon Dominiken pa p janm padone w, apre w te fin fè prèske 30 an ap okipe l, li rann ou responsab, li di w si w pa t kenbe l pandan tout tan sa a nan okipasyon, li t ap pi lwen ke kote l ye kounye a la. Dezyèm bagay. Nou tout pral kouri al Sendomeng paske nou gen pwoblèm an Ayiti. Moun ki gen lajan kreye yon pwoblèm pou Dominiken, moun ki pa gen lajan kreye yon pwoblèm pou Dominiken. Sa ki gen lajan an, l kouri, l al achte kay, achte teren, bati gwo kay, l ou vin rann. imobilye lakay li tèt nèg kote menm dominiken an pa kapab ni lwe ni achte. Dezyèm pwoblèm nan, ayisyen ki pa gen lajan ki kal viv sendomeng. Se pran w vin pran nan men dominiken se pa ba li w vin ba li. Lè w pase nan lari biznis ki pi sal la, moun ki pi sal la ki nan lari a bèt biliv se ayisyen li ye. Men menm jan n fin salopete peyi nou an Nou panse dominiken ta pral kite nou fè menm bagay la lakay li? Nou menm ayisyen ann pran konsyans. Si ke se te nou menm nou tap fè lakay nou bèl eske n tap kite dominiken vin saloprete l pou nou? Repons lan se non li. So si n pat aksepte l nan men nan men yo pa panse ke yo pral pran n nan men w. De twazyèm pwoblèm m te di nou sa matènite. M pa konn konbyen dan dan past six months konbyen ayisyen k al akouche. Sendomeng. Dayè yè nan manifestasyon yo, nan prèske tout pankad yo nou wè sa yo ekri, Matènite an Dominikani se pou Dominikèn li ye se pa pou Ayisyen. Pandan ke nou nan pwoblèm an Ayiti, n ap kale pitit epi nou pral travèse fwontyè a pou n al fè pitit nou konnen ke nou pral fè ti Dominiken, nou pral kreye timoun nwè, Pandan dominiken yo menm yap lave ras yo yo pral prann nan men nou hahahaha nou tap ri dominiken kounyea dominiken byen di nou yo pa bezwen byen nou pa vin fè byen nan peyil pa vin ouvè kò nou nan peyil pa vin bal pwoblèm sin bezwen al fè byen fèl lakay nou nou pa bezwen etidyan vin etidye lakay li ankò kèl wont kilè nap ramase karaktè nou poun mete egoyis Pòtoprens. Patri pòch, kè di de kote pou nou al bati. Pou n al bati peyi nou. Manje Ayiti, kraze Ayiti, nou tounen kolon nasyonal. Lontan se te Espanyòl avèk Fransè ki te debalize Ayiti pou yo t al. fè fòtun an Europe yo al fè fòtun lòt kote men kounye a se rat kay kap manje kay se nou menm ki dechèpiye Ayiti pou n al envesti lòt kote kilè nap pran konsyans men nou tout renmen Ayisyen nou tout se patriyòt li lè pou n montre Ayiti ke pitit li yo ka fè pou li Ayiti fè pou nou deja Ayiti son peyi li ye Si ke nou menm nou pa bati, nou pa konstwi, nou pa plante, Ayiti pap fè l pou nou. An n mete ògèy nou de kote. Pou n ka bati on Ayiti nouvèl. Peyi a pa kapab ankò. Jenès la bouke. Mwen menm, depi a laj de onzan, m sonje lè m timoun, m ap kouri anba bal, anba gaz. E yap boule moun, yap dechouke moun. Mwen kite Ayiti a 18 an. M panse ke Ayiti ta pral chanje. Men preske 30 an apre, Ayiti nan pa menm nan menm kondisyon an menm. Ayiti vin pi mal. Nou tout ap rele menm pwoblèm nan. Men si nou wè pwoblèm nan, ann mete tèt nou ansanm pou nou chache solisyon an. M pa kwè ke nou ka kite Ayiti peri. Ayiti s on bèl fanm li ye, tankou si Don Joseph te di, li mache nan tout san nou. Nou renmen l jous nou vle fou. M pral kite nou avèk videyo sa kote ke gen yon Afrikèn ki se Marie Ange Thébeau ki debake nan peyi Dayiti pou kapab vin patisipe nan fèt Bwa Kayiman. Litè nan miko kon fre nou yo, aktualite lokal divi an Bilbaol Valley. Par le roi Sanklou. Et je suis très fière de, venir le rencontrer euh, parce qu'au niveau de la Chambre royale, nous invitons les, rois à, venir dans notre Chambre royale. Donc je vais inviter le roi Saint-Cloud, c'est lui qui m'a invité. Et, comme j'avais déjà mis en place Toussaint l'ouverture D, c'est un réseau international hein, que nous avons mis en place euh, en relation avec le fort de Joux euh, où il est décédé et où il est enterré. Euh, j'ai mis en place le Toussaint ouverture D à l'île de la Réunion, chez moi. Euh, nous allons aussi le mettre au Brésil. Comme je vous dis, c'est un réseau international. Donc maintenant, quand nous allons faire Toussaint Louverture D, nous n'allons pas manquer de parler de la cérémonie du bois caïman. Nous le faisons, mais là, nous allons encore plus mettre en avant la cérémonie du bois caïman et parler de tous les autres qui faisaient partie euh, de de la Révolution et qui ont mis en place cette cérémonie du Wakaïman pour que personne ne soit oublié. Avez-vous euh, déjà une idée du vaudou euh, haïtien Oui, euh, j'ai toujours eu une idée du vaudou haïtien. C'est un héritage du, vaudou africain. les Haïtiens sont originaires de, beaucoup de, de pays africains. Euh, je pense que on, m'a dit que si on fait le tour de Haïti, on peut rencontrer et voir un peu tout euh, l'héritage hein, de, chaque pays. Et euh, le vaudou, pour moi, il est beaucoup plus fort au Bénin, puisque je connais plus le Bénin que les autres pays. Mais, en tout cas, l'animisme et, la commémoration des ancêtres, les relations avec les ancêtres, les offrandes et tout ça, euh, ça se pratique dans beaucoup de pays africains, mais le vaudou, il est très fort au Bénin. Euh, je suis en relation avec le pape du vaudou, le Dagbo ou non. Et euh, je pense que c'est un pays magnifique qui mérite, euh, qui mérite de se développer, qui mérite d'être plus connu et qui mérite la paix et qui mérite d'être en relation avec les autres pays africains euh, il faut tisser des liens avec les autres pays africains pour être en relation avec les origines, avec les sources de, toute la culture euh, haïtienne. Euh, c'est une île comme Haïti. Nous sommes euh, voilà, issus de, de, cette... comment dire de, cette diaspora de, de, tous ces captifs qui sont partis. Hein. nous avons les, les, mêmes origines africaines. Et il, euh, il, me tarde d'être euh, euh, d'être à cette cérémonie pour vraiment, pour vraiment m'imprégner de, tout ça. Et, je pense que les ancêtres et, les ancêtres m'ont amené jusqu'ici. Nous étions invités avec mon mari, l'empereur des le roi des Il n'a pas pu venir, mais mais je suis... Euh, pas peur Peur Oui. Non, pas du tout. Euh, je n'ai pas peur. Je vais, euh, je vais découvrir. Mais en tout cas, ça fait longtemps que j'entends parler de la cérémonie du bois caïman. Et il y a deux mois, je ne savais même pas que j'allais venir ici. Donc je suis mon destin. Je me dis que si je suis là, c'est qu'il fallait que je sois là. Donc je viens. Et, voilà. Parlez-nous un peu des Ma visite en Haïti, euh, il s'est passé beaucoup de choses. Euh, depuis 2017, donc je suis arrivée au Bénin et euh, on, m'a demandé de, perpétuer ce qui avait déjà été fait à l'époque. le 7 avril, c'était Toussaint l'ouverture D. On m'a demandé au Bénin de remettre en place cette commémoration en Alada, hein, à, à, donc euh, c'est là où, euh, vraiment euh, je veux dire, je, suis rentrée dans cette commémoration à propos de Toussaint d'ouverture. Et je me suis rendu compte que beaucoup de choses, en fait, dans ma vie, les années avant, me préparaient à arriver à Alada, de la diaspora, la communauté afrodescendante. On est tous très fiers de ces Haïtiens euh, et on est fiers de Haïti, euh, vraiment. Et, donc, entre-temps, euh, je suis devenue reine. je suis devenue reine de, de l'état de la diaspora africaine parce qu'il faut vous dire aussi qu'il existe un état de la diaspora africaine qui fait partie de la sixième région de l'Union africaine et cette sixième euh, région euh, est, une région virtuelle. Tous les afrodescendants du monde entier font partie de cette région. Et euh, nous avons mis en place un état de la diaspora africaine. L'état de la diaspora africaine a mis en place une chambre royale, mais avant de la mettre en place, ils ont décidé que je devienne une reine. On a consulté les ancêtres, euh, et ils ont dit que oui, je pouvais devenir une reine. Euh, et l'État de la diaspora africaine voulait mettre en place la chambre royale de l'État de la diaspora africaine parce que nous voulons que les afrodescendants soient en relation avec les rois. Parce que quand les captifs sont partis en esclavage, ils ont quitté des royaumes. Ils n'ont pas quitté euh, les pays tels qu'ils sont maintenant. rois, euh, africain. Alors, il y a le VV qui est derrière moi, qui, qui, est le symbole d'Agassou. Agassou, c'est l'ancêtre des, des le royaume des Haïzo euh, de l'ancien Dahomey, qui est maintenant le Bénin. Euh, Agassou est un, chasseur qui, s'est marié avec la femme panthère une belle femme panthère. À, l'époque, elle avait le pouvoir, cette femme, de se changer en panthère. Et Agassou, qui était un chasseur, euh, au-dessus de son arbre, il a vu arriver cette panthère, il a vu euh, la femme sortir de la peau, euh, laisser la peau de côté. Et, après, quand elle est revenue du marché, lui, il avait aussi le pouvoir de, de voir à travers les animaux tout, tout ce qu'il pouvait être. Et donc, il a fait la connaissance de cette femme panthère. Et de là est parti le mythe fondateur d'Eaïso. Adjaouto, son fils, est devenu le roi. Ensuite, les fils, euh, à la mort de se sont battus pour le pouvoir et euh, ils se sont séparés. Euh, il y en a un qui est allé à Abomey, l'autre à Porto Novo. Deux autres sont restés en Alada, qui est aussi la ville dadam Oussa. Et, et depuis, les royaumes du Dahomey euh, qui est maintenant le Bénin. Depuis, les royaumes sont ce que nous savons. Euh, voilà, les, royaumes du Dahomey, en fait, euh, c'est ah, une, c'est une dynastie qui descend d'Agassou. Agassou, il est le père de, de, toute cette dynastie. Alors, est-ce que vous avez un message aux autorités haïtiennes, mais également au peuple à l'occasion de la 31 e anniversaire de la cérémonie du Bakaïma ah, alors je suis très fière d'Haïti. Je suis très fière euh, que cette cérémonie eut lieu. C'est une cérémonie qui, met vraiment en valeur le, le les origines, euh, les ancêtres, la culture africaine. Euh, vraiment, vous, vous, devez être fiers de vos racines. Et je n'ai qu'un message, je souhaite la paix et je souhaite de bonnes relations avec euh, les pays africains pour vous. Et, surtout, je, souhaite revenir. Et euh, je souhaite vraiment